Gwo koze bèl bagay nèt! Deklarasyon sa premye minis Ariel Henry fè l nan kad pwogram sektoryèl apui ak sekirite alimantè ak nitrisyon. Kiyès ki pral benefisye de djòb sa yo? Pèp ayisyen, ou mèt rete la! M pral ba ou detay. M ap fè ou konnen depi yè premye minis Ariel Henry kite peyi a l ale nan peyi Arjantin, divès ayisyen nan Ajantin deja ap manifeste pou kouri dèyè premye minis la. Nou pral ba w plis detay sou deplasman sa a, ou mèt rete la. Genyen Fednel Monchéry ankò yon lòt fwa ki prezante devan laprès, Frèzesè Bien-Aimé deklare pou yon dezyèm fwa li pral pote plent lajistis pou Pierre Espérance ki vòlè telefòn Shelson Sanon ki libere nan jou pase yo la e fòk Pierre Esperance degaje l kou mèt Jean Jacques pou l al reponn kesyon lajistis sou ansanb de rapò li te mete deyò s on pakèt bann moun nan la repiblik li pa ka ap mande pou yo klase dosye yo san suit Ou pral tande deklarasyon l. Aprè 4 polisye fin mouri nan Petyonvil, anfas Vitelòm e youn disparèt jiskaprezan yo poko kapab jwenn nouvèl li ebyen Premye Minis Ariel Henry vizite lapolis. Frèzesè byeneme, ou pral tande sa k te di. E aprè aksyon sa fin pase, divès polisye ak ansyen polisye reyaji ou pral tande deklarasyon youn ou mèt rale chèz ou chita konfòtableman Fouco zanmi enfo paw rantre lakay ou se yon plezi tout tripotay sa yo nan bon ti mamit san retire e san mete Bonjou bonswa tout moun kijan nou ye ankò yon lòt fwa map diw mèsi mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòmew mèsi pou fidelitew ak pasyans ou Fouco ki rantre lakay ou pou yon lòt edisyon spesyal. Bon, gen kèk kesyon pandan dènye moman yo la a, m pa sispann poze. Eske yon moun ka ap fimen an menm tan l ap rale, an menm tan l ap bwè e an menm tan tou l ap foure sereng nan ponyèt li? E se jis yon kesyon. Ebyen genyen premye minis Ariel Henry ki pwomèt nan 40 a 45 jou l ap kreye 96 mil 500 dyòb. Eske Non, m confuse. M pa konn sa pou m fè pèp ayisyen. Epi fò m di ou, nan kad sou-pwogram sektoryèl apui a la sekirite alimantè ak nitrisyonèl, gouvèneman mete sou pye atravè Ministè Agrikilti, Resous Natirèl ak Devlopman Riral, Premye Minis lan konte devlope yon seri aktivite a wo. Entansite mendèv nan zòn sible yo. Ki zòn? Bon, je ne sais pas jiska prezan. Donk, prè de 175 mil moun pral touche dirèkteman e 96 mil 500 dyòb pral kreye. Frè e sè byeneme, nou mèt kòmanse fè dèt. nan yon peryòd de 40 a 45 jou, byen si, pandan tout dire pwogram nan, k ap finanse pa Trezò piblik, Fon Monetè Entènasyonal, Bank Mondyal, a wotè de plis pase 5 milya 214 milyon 700 gourd pèp ayisyen. Money! Aww! Se gwo koze! Chèf gouvèneman di li espere pwojè sa a ap gen yon efè miltiplikatè ak yon enpak konsiderab sou ansanb popilasyon an. Pwogram sa ki gen pou objektif amelyore disponibilite pwodui agwo-alimantè yo a kou tèm nan lokal yo, pandan yon peryòd de 8 mwa. Frè e sè byeneme, nou pral plante latè. Bon, ok, Premye Minis, ou pral kreye djòb. Moun pral benefisye. Piga mwen lòt semèn mwen nou kanpe bò bò lanmè a wi mèsi Taiwan pou 54 tòn diri pinga pinga premye minis antouka pèp ayisyen nou mèt kòmanse file digo nou kòmanse chèche manchèt nou file wou file pikwa ebyen 96 mil 500 dyòb pral kreye nan la repiblik deja. Bon travay e bon siksè byen touche. Frèse sè byen eme apre liberasyon Shelson Sanon maten an byen bonè Fednel mon cheri ebyen prezante devan laprès anouse li pral pote plent ankò yon lòt fwa kont Pierre Esperance li mande tou pou Pierre Esperance degajel kou mèt Jean Jacques telefòn Shelson Sanon lite vòlè a poul potel tounen. Li pa ka ap mande pou yo klase dosye san swit tandiske se li menm ki te mete yon pakèt rapò deyò. Donk si ou fin fè rapò se ke ou te gen ase prèv jounen jodi a ou pa ka ap mande klase dosye lè yo rele w lajistis sou menm rapò sa yo ou te soti. Donk pou plis detay frè e sè byeneme Ann tande deklarasyon Fednel Monchéry nan mikwo laprès. E Shelson genyen nòt sa yo de Pierre Espérance. Sa ki pi enteresan an, se ke yo vèbalize. Mwen te peye yon jij, paske m te vle asire m ke Shelson nan prizon, menm kèk te pale avè m. Donk fòk gen yon jij ki al fè konsta de Shelson anndan prizon an. Sa vle di ou peye yon jij pou l al fè konsta. Sa vle di m ka peye yon jij pou l al fè yon bagay pou mwen. Eee, peyi a difisil. Tout moun ka peye jij pou fè yon bagay. Gade wè byen alèz san ezite mesye a lage bagay la. Nou te fè avè yon jij de pè e avèk ou a tout grofye li te fè sa. Deklarasyon Pè Esperans fè Shelson yo, Shelson vèbalize yo. Komisè a di sa, komisè a gen tout nan men l. Donk, sa a kòm mwen di nou ke sèt yon pwosè istorik ke nou pral fè pou nou remanye sistèm. Sa k pli grav la ankò, Shelson te anlve, e m di l ankò, sèt yon ka de kidnaping ke li, e de sekestrasyon. Li kidnape l, li sekestre l pandan 10 jou nan otèl, li pa gen aksè a pèsòn moun. E gen yon vol ki fèt. Yo pran telefon misye. Kiyes ki vole telefon nan silvouplè ban nou ti limyè. Sa vle di ke gen vol. Yo vole yon iPhone 4. Jiska prezan telefon nan nan men ou byen Marie Yolène ou byen Pierre Esperance. Sa vle di e yo 2 a ki met ansanm ki vole yon telefon. peyi a difisil. Dlo sa gen vol la. Gen sekestrasyon la. Kounya la. Pandanl nan hotel kote li te ye a. Li pa gen kontak a pèsonn moun. Men sa son kidnapping. Poul pale a yon moun. Poul jwenn yon nimewo telefon. Se Marie Yolène Gilles ki pote telefòn nan ba li nan otèl Belle Lune Petyonvil daprè deklarasyon Shelson. Donk m ta renmen pou nou di m nan sans sa ki moun ki kapab di m ke sa se pa yon kidnaping. Komisè Lafontan dekri sitiyasyon an e li li pinn. On tablo, e anndan tablo sa a gen Pyè Esperans ak on pakèt lòt moun. E Komisè Lafontan viktim de konpòteman l pa rapò a dosye a paske li menm li vle kanpe dèyè lalwa. Yo fè l plizyè òf, demand, y al lakay li, kòm ap konprann ou se yon avoka, Pyè Esperans di se li k avoka a lè vòb. Dwazimen wi, e sa Komisè a di. Li di se. Ah bon? Epi Esperance ki avoka Dimitri, avoka Jean Marie, avoka Pacha, les vòb. Ok m konprann. Pierre Esperance se avoka les vòb. Sa vle di Pierre Esperance ap travay pou les vòb. Ok m konprann. Se mwen kap defann vòb yo, pa mete manda dèyè yo, si w mete manda, retire manda, retire manda. Manda dèyè moun ki te nan afè tranzaksyon trafik zam, bagay ilegal k ap detwi sosyete a. Sa vle di la si Pierre Esperance ap mande pou retire sa vle di se zam yo yo vann pou yo peye Pierre Esperance. Si Pierre Esperance pa mande pou retire Pierre Esperance pap touche. A la traka. Donk menm moun kap mande pou retire manda de moun ki nan trafik zam se li menm ankò kap batay ankò pou dwa moun dan se peyi pèp ayisyen. A la traka wi boul avè kay tè pa bò w isit. Donk pou m di nou ke Pierre Esperance te pran sistèm jistis la an otaj. E pa san rezon mwen di ke. fòk nou dezesperansize sistèm jidisyè la. Donk fò n anlve zago, anprent, ok, bav Pyè Esperans sou bagay sa yo. E pa gen lòt kote misye fè yo, se nan lapolis e lajistis. M ap ba w yon lòt ti istwa. Eskize m, m ap yon ti jan long. Pa twò long non men. Gen yon eleksyon k fèt pou yo voye yon reprezantan CSPJ pou yo voye yon reprezantan dwa imen ki pral syeje nan CSPJ. Eleksyon an fèt. Mwen gen kopi lèt yo la a. M ka pran yo pou m moute nou apre. Yo fè eleksyon an, yo nome yon moun ki pral reprezante. Òganizasyon dwa moun yo nan CSPJ, Pierre Esperance bloke l sou manti, rele òganizasyon dwazimen ki te fè eleksyon an, mande pwokirè la, e pa pwokirè non, pwotektè sitwayen an, l ap ba nou plis detay sou sa. Misye di, moun sa pa pral syeje, se moun ki la pou yo tou kenbe, m pa nan afè eleksyon, e Pierre Esperance mwen rele, m gen kòb nan men m. La justice pran nan menm La police pran nan menm M bezwen wè ki moun ki ka fè sa Ayayay gen Bondye. San rezon nou di ke fò yo retire men zago grif Pierre Esperance anndan la justice la e se sa kap ki kòmanse fèt la a yon seri de jij kòwonpi ke Pierre Esperance te mete anba bwal donk fò nou dezesperancize sistèm jidisyè la ankò mezanmi donk pou rezon sa. L ansanm de moun ki viktim de zak malonèt, kriminèl Pyè Esperans fè yo, nou mete kanpe yon mouvman k rele Collectif des citoyens victimes du rnddh. ki gen pou kontini jwèt li Kon viv rnddh e nan jou k ap vini sa a òganizasyon sa a ap lanse atravè tout peyi an e tout moun ki viktim de malfèktè sa a de kriminèl sa a nou mande pou ke limyè fèt sou tout krim lè Talè talè sa vle di la a menm Babekyou ap ka rantre nan òganizasyon paske l viktim de Pyè Esperans tou? Esperance mande minis lan pou yo klase san swit tout plent nou yo, sa sa vle di? Nou te mande pou ke pwosè tout sak fèt nan peyi la a ke yo te akize yo. Paske nou gen non tankou Enol Joseph, Enol Florestal, mesye eskiz mwa. Se youn nan moun ki se bra dwat Pyè Esperans ki monte tout dosye a misye. Lè n fè ankèt pa nou, nou jwenn non yo, mwen ekri komisè gouvèneman mwen di li mwen prè an fonksyon de enfòmasyon ke m detni, mwen mande pou yo fè pwosè Lasalin. Mwen mande pou yo fè pwosè gang 4 pa 4. Mwen. Se menm bagay sa Pyè Esperans mande pou yo klase san swit. Men pou sa w te fè rapò yo. Ou pa ka te fè yon rapò m mande pou n fè pwosè a, ou menm ou di klase san swit. Donk. Se tout bagay sa yo nou menm nou di ke nou pral pote yon lòt plent ankò, yon plent kolektif. Ah bon? Sou tout sa nou di la. Fò Pierre Esperance vin di lajistis poukisa l te mande klase dosye a san suit. Poukisa l te mande retire manda yo. Pa mete manda dèyè entèl e entèl paske moun sa yo se pwoteje m, se mwen k ap travay pou yo. E m ap raple nou, lè Pierre Esperance al kay komisè a, E 300 mil dola a wi. Se yon anvlòp 50 mil dola li te pre pou bay komisè la. E m tande moun ap di komisè gen kay sesi, komi, Bondye ap bay komisè yon chato yon lè. Talè, talè, talè pwezi. Ou di konsa, lè Pyè Esperans t ale, se 300 mil dola, yon anvlòp 50 mil dola men. S konpran wi. 300 mil, 50 mil èske se 350 mil oubyen 50 ou 300? M pa konprann levanjil la menm Fednel. Li t al kay komisè a 50 mil, 300 mil men se kwa listwa? Zafè ti nèg se mistè wi pèp ayisyen. Ou pa konprann anyen. Ay tout sou fè mètdam. Li derefize kòb sa a. Lè P. Esperance te fin pran kòb nan BMPAD la, lè Guerrier Henry, jounalis, ta pral met dosye a deyò, Se yon zanmi sou Dèlma l te rele a yon lòt zanmi nou pou y al kase dosye a pou li wi. Nan men se konsa l fonksyone. Li pa dakò tribinal fonksyone. Li gen 2 sak lajan nan men l, depi l bezwen kòwonpou, li mete lajan deyò. E nan sans sa a, nou menm nou di, Shelson libere, batay la pa fini. Paske gen moun ki viktim. E si tout moun ki te viktim de Pierre Esperance te tankou m? Prezidan Joslèm Privert, Premye Minis Neptune, e Rene Civil, Caroli, Edo Zeni, Joseph Lambert, Senatè, lè Senatè epi lòm dafè, jounen jodi a la a, Pierre Esperance pa t ap fè Shelson fè 10 an nan prizon. T ap gentan gen yon leve de boukliye kont misye. E nan sans sa a nou di, Komisè Gouvènman an, mwen mande 1. Pou yo tande m sou tout sa m di yo la. M pral nan, m pral kot komisè a menm ak tout nèg. De ki komisyon ap pale? Te kwè pa sètifye. Poze tonton. Ou se pa nan afè sètifikasyon de menm. Se la polis ap vini pou majistra asi. Pa pou majistra debou? Non. Pa pou majistra debou. Donk, m ap mande pou komisè gouvèneman, nenpòt komisè gouvèneman, tande m sou tout sa nou di la yo. Tandem sou dosye gang 4 pa 4. Tandem sou masak Delma 32. Tandem sou tout masak nou konnen yo e tout kidnaping yo e m ta swete ke Pierre Esperance voye manda ban mwen, some m epi m p ap deziste sou sa m di yo pou l tradui m tribinal pou n fè yon fas a fas menm jan Shelson sot jije la. E m ap di nou ke tout tantativ yo ta fè nan tribinal la e pou Shelson pa t jije. paske depi chèchon jije li libere e nou te di sa pa gen anyen k kenbe nan òdonans lan pou fèl rete nan prizon menm 1 nan prizon l fè a sa yon similak jij la fè pou la lwa lespinas bon otomatikman misye libere epi ou wè ke pa gen okenn fòmalite misye antre lakay li donk sou baz sa mezanmi nou mande komisè gouvèneman Vandredi nou pral depoze yon lòt plent ankò e plent sa e map mande pou yo tande m pou yo tande Robinson pou yo tande Emmanuel Bucent pou yo tande Sonel pou yo tande Jean Louis e tout lòt nèg yo e map raple pou nou le gang 4 pa 4 kreye alimante nouri pilote pa Pierre Esperance aktyèlman la dcpj. Jwèt pou ou, paske komisè gouvènman di lap tann rapò a nan men w. Se sa l di. M ta renmen ke direktè dcpj a, Mesye Leconte, pa ta al chache kont avèk dosye sa a. Paske lap difisil pou Pè Esperans soti ladann paske gen twòp endis ke misye son kriminèl se yon asasen. Donk komisè gouvènman an ap tann dosye a, dcpj degaje w fè limyè sou li paske nan gang 4 pa 4 la pandan map pale avèw la gen plis ke 12 moun nan prizon e m pral semèn kap vin la m pral fè yon konferans spesyalman pou dcpj avèk CSPJ lè sa nou pral nou pral nou pral fè kòm se yon ramase nou pral fè sou sa e ke komisè a mande pou ke rapò sa vin jwenn ni. epi pou l fè pou n fè limyè sou sa e nou menm nou di ke pral gon plent kolektif yon plent an komen pral depoze e nou pral mande komisè gouvèneman pou l mete yon komisè ki pou tande nou sou tout sa n di la yo menm kant ke dcpj poko voye tout temwen yo la e nou menm nou pral adrese nou avèk sa donk Pou n fini, nou remèsye tout jounalis ki la a pou sipò yo pote nan yon batay ke nou inisye depi 2018, le tan e le silans ki ba nou rezilta sa a. Depi 2018, fen 18 antre 19, nou ouvè yon ankèt sou Pè Esperans, nou monte antèn nou, epi an konklizyon, nou jwenn Pè Esperans. Bwa zimen, kriminèl, asasen, kidnapè, vòlè telefòn. Wi, m ka di sa. Pè Esperans vòlè telefòn Chèf Sony Sanon. Yo sekestre l e ekip rnddh la, gen yon gwoup kale nan je klere, Maryolèn, nou toujou di sa. Misye di ke se Maryolèn ki konn pot telefòn nan ba li. nan otèl belle lune donk jiska prezan nou swete ke nan pwosè a pou Pierre Espérance pote telefòn nan k nan menl paske se vòlè liye se vòlè telefòn Shelson sa nou. Bon! Frè se sè byeneme ou tap tande deklarasyon Fednel mon cheri nou swete la jistis fè swivi ansanm avèk dosye sila. Kwa se koze. Map raple w ebyen premye minis Ariel Henry kite peyi a yè li ale nan peyi Ajantin lal patisipe nan somè Celac, Celac ki se kominote eta latino ameriken, Nan somè sa ap genyen anpil lòt gwo gwo chèf kap patisipe. Bon, nou konnen premye minis la, dabitid de manje lal manje. PM! Fanm degustasyon, nou konn sa, pase dènyeman somè dèz ameriken, gade nou rive, ou pi cho pou manje pi lò vini ou paka ba nou eksplikasyon kisa ou tal regle. Bon, nou konnen deja, byen manje, nou konnen latino yo pa twò mal, manje, manje, kòman pla sa rele ankò, map di nou li. An vyann wi. Machete! E tankou mèt manje bon ti machete ou PM nou konprann sitiyasyon pase lakay pa tèlman twò kòdyòm. Se trè trè byen. Frè e sè byeneme, byen chay sot sou tèt, li tonbe sou zepòl. Nan Okap, lapolis mare yon nako trafikan dwòg notwa. Misye rele, Juckson Jacques alyas Ezekyèl. Li te rete Ba Aviyasyon, yon lokalite nan Kap Ayisyen. Yè 22 janvye a, pandan lapolis mare l lakay li, yo sezi yon gwo sòm lajan. Yo jwenn 200 gram poud blanch kokayin, yo jwenn 1 pwen 5 kilogram pay sèch mayiwana, yo jwenn yon milyon 152 mil 400 goud, yo jwenn 4 mil 741 dola. Ameriken yo jwenn yon pistolè e yo jwenn yon chajè ki gen 10 katouch, yon machin mak Toyota, pou kounye a pèp ayisyen li nan gardavi an atandan yo fè swit nesesè yo. Frèzesè byeneme lapolis nan Ench wap gade imaj sa mare 4 endividi pou trafik zam asosyasyon malfetè kanbriyolaj non yo se Nerly Joseph li gen 22 zan, Michel Sonel, 35 lane, genyen Claude Denervil ki genyen 49 lane e Rouzier François ki genyen 37 lane. e kondan may se sa kel di mwen menm son aranjman ki fèt la konsa nou la wi se sa ou wèl pa vle bay non Rodnel la paske se menm yo menm nan Rodnel la rete lòt bò a. Ok men konnya kisa wap mande misye akizew ou pa konn anyen. Non mwen sim koupab paske misye pa gen prèv de sa lap di a Ebyen ok e ou gon bagay ou bezwen di. Gon bagay m bezwen di. Hum ki sa l ye? M ap mande pou lajistis kolabore afè ni lapolis e laplipa de lapolis paske pa tout lapolis. Kòmandan Etienne nan kòm li mond antye ap gade video a tou. M ap mande pou yo arete kòmandan Etienne. Akizasyon misye ap di m fè m pa fè misye akizasyon. Dèyè zam kòmandan an bay la, se misye avèk Camero Nelson, se menm nèg sa yo ki te entegre pou n te al dèyè zam sa a, ki se 18, ban mwen yon kat anfen, ki se 18 fevriye 2022, nan sou 18 fevriye nan sware, kòmandan Maï te soti te al piyo avèk pitit li ki te malad, misye ak tout Rosie. Rosie avèk tout Camero monte konplo a pou n te ka al kase kay kòmandan Maï la. Donk frè se sè byen eme ou kapab gade vizaj yo byen ou te ka kwaze yo wap tou wè se malfektè yo ye ala traka pou lave kay tè frè se sè byen eme ensolit nou pou jounen jodia bon sa yo fè mèt jak lafontan mèt la mèt la plenyen afè mèt la pa bon ah ooh non sa son paske sa son ensolit pèp ayisyen paske m pa ka konprann sa kap rive mèt jak avèk dosye CSPJ pa sètifye la. Nou ka leve yon maten vin tande mèt jak fou wi ann gad video sa ansanm non bagay la konplike pou mèt jak wi. Tan jodia nou kontan parèt lakay ou poun fè ti pale yon ti pale spesyal paske nou wè ke genyen yon matrakaj politik kap fèt sanptil ke e sètifikasyon CSPJ fè a genlè se ou menm spesyal yo vize Paske tout moun an jeneral se komisè Lafontan, komisè Lafontan agoch adwat, ba nou yon ti detay kòman w konprann sitiyasyon sa, poukisa matrakaj politik sa nan vi nasyonal la? Men m ap di w ankò, m gen de dosye sansib m ap trete e se sou yo menm m jwenn matrakaj sa yo. Dosye Sogener pa egzanp, ke mwen te fè apèl sou li, edh te fè apèl tou, DGI te fè apèl tou. Eskize mwen, komisè Lafontant, lè w di w te fè apèl la, eske w ka plis eksplisit? Eksplisit, men ni. Gen yon desizyon ki sòti ki di ke yo òdone pou leta remèt a la Sogener 54 milyon dola. Ebyen, ansyen minis Dorcé di l ap fè m peye bouch mwen, paske m fè l pèdi 700 mil dola nan sa a. Kite sa pase fòm kapab fè apèl sou li. Kòman lap fè w peye bouch ou a? Paske m fè l pèdi 700 mil dola, kòm se li k te avoka Sogener anvan, li minis li kontinye avoka Sogener, donk m fè l pèdi 700 mil dola, lap fè m peye bouch mwen. Kisa l te mande w ojis? Li te vle ke pou dosye a pase pou yo te peye, pou leta te peye Sogener kòb sa. Dezyèm dosye ki enpòtan ankò. Ou refize sa? M refize li. Dezyèm dosye ki te enpòtan se dosye. Avan avanse, sa k koz ou refize l? Paske m kanpe dèyè lalwa. Lalwa di m ka fè apèl tout òdonans. M fè apèl li e anplis ke lalwa di m il n'y a pas d'exécution forcée contre l'Etat. Donk patan de sè de prensip, m fè apèl dosye a. Mentnan, dezyèm dosye, dosye sosyo la familya a. Mesye a mande m pou m libere Sonson nan odyans kriminèl san jiri sou benefis lalwa Lespinasse. A vè di la a Bertho wi k mande w pou w libere Sonson La Familia. M di chèf la non m pa kapab. Paske dosye yo tèlman grav, si m fè l yo pral wè se yon bagay m gen enterè ladan li. M pa fè l se dezyèm dosye ki vin ban m pwoblèm. Twazyèm dosye k ban m pwoblèm se dosye episkopal. Dayiti nan kesyon trafik ilegal dam e minisyon. Mèt Madistin ki di m kay mwen koute 4 a 500 mil dola, se anba tonèl la la kote m chita la a. Malerezman m pa gentan pran imaj la. E m pa kwè tou m te gen sa nan tèt mwen pou m te fè l. E ke mentnan li mande m pou m retire manda dèyè Pè Madoche Vil. M pa fè li. M di l fè yon aksyon devan Dwayen an ou tout oto jij delege pa li menm e ke la kapab retire manda a men mwen m pa kapab. Pyè Esperans, mèt yon zanmi ki yon avoka Pyè Esperans rele mwen li di monchè m bezwen w frè m. Un certain ami, son Gonavyen parèy mwen. M al lakay li. Lè m rive m wè Pyè Esperans lakay lakay mèt la e ke li fè m pale a Pyè Esperans. Li mande m pou m reti pou m klase san suit pou li plent Monche Moncheri Fednèl Moncheri a. Lè w di klase san suit, klase ki sa? Klase san suit sa vle di se kite dosye a pa fè suivi avè l. Oke? Se ki vle di jan langaj yo genlè a renmen di l, l ap toujou ret nan yon kad, Lankèt se pousui. Lankèt se pousui. Mentnan m di misye non, les accusations portées contre vous. son tèlman grav e ke m pa kab klase l. Kit on jij pito a kapab blanchi w pran òdonans de yon lye, men mwen m pa kapab. E an menm, an tanke komisè gouvèneman, e nan menm semèn nan li mande menm zanmi sa a pou m te retire on entèdiksyon depa dèyè on zanmi l pou li. M te di m pa kapab tou. Donk vwala mentnan lè de rezon pou lèkèl ki fè Pierre Esperance mande Deschene pou konplote avèk 3 manb CSPJ pou yo kapab fè sa yo fè la jodi a. E mentnan, nan lè m te komisè sou Jovenel Moïse, se li menm ki te vin lakay mwen la anba nan besment lan, ki te di m monchè pa met manda dèyè lè vòb e ke mwen menm se mwen k ap sipòte yo pa fè sa. Kiyès sa? Pierre Esperance. E ou wè, yè yo, yo, yo, sa m di w la li tèlman pwouve. bandi pa kite prizon de manyè iregilyè. Èske w wè? Se sou mwen menm bandi pa kite prizon de manyè nan libète, nan liberasyon spektakilè nan prizon an. Donk sa vle di ke nou gen de bandi ki nan prizon e se toutan prizon an gen moun. Se sou bagay sa yo menm dwazimen ap fè kòb yo. Yo fè pwojè detansyon, alò anpil ladan yo, notamman Pierre Espérance, m pa di lòt non, m di sèlman Pierre Espérance. Toutotan prizon an gen plis moun, se toutotan Pierre Espérance fè plis lajan. Eey yon lòt non, pauvre Lafontant, bagay la grav. Toutotan prizon an gen plis moun, se toutotan Pierre Espérance fè plis lajan. Donk, y ap bloke lajistis anwo epi prizon an ap boure ansanm avèk moun anba. Antouka pèp ayisyen ou gran timoun ou kapab konprann. Frè e sè byeneme, ebyen fò m di ou mouvman sa merite gwo gwo aplodisman. Ebyen fò m di ou yon gwoup jèn nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens lan, zòn Fontamara yo mete tèt ansanm e yo mete kanpe Yon òganizasyon ki pote non Kowalisyon Jèn pou Sivism, KOJCIV, pou pèmèt plis timoun ale lekòl, pou plis detay ann tande deklarasyon kèk responsab. Ke nou nan òganizasyon ki se KOJCIV, Kowalisyon dè Jèn pou le Sivism, se anndan twazyèm nan n ap fonksyone, se ansanm de jèn ki met ansanm e pou nou monte inityativ sa. Men lòske nou gade nou wè nan katye a sitou zòn Pòntamare, zòn wouj, li ye depi kelke tan. Donk gen yon pakèt timoun ki pa ale lekòl. Kidonk nou pran inisyativ sa pou nou mete timoun yo lekòl. Pa egzanp, nou konsyan ke timoun ki al lekòl avèk timoun ki pa al lekòl yo, sa k pa al lekòl yo reprezante yon danje pou sa k ale yo. E lè nou gade nan zòn yo, la a nou wè kòman jèn yo an difikilte, jèn yo pa al lekòl, pa gen inisyativ pou yo. Donk nou di fòk nou ede peyi a nan sans pa nou paske sitiyasyon pa difisil. Donk nou kapab mete timoun yo lekòl. Se sa k fè nou menm nan Òganizasyon an nou reyini ansanm, nou pran timoun sa yo, nou mete lekòl. Timoun sa yo, yo gen tout sòt de pwoblèm, tout sòt de difikilte, nòmalman, men kanmenm, jèn yo, òganizasyon an, nou wè li son bèl inisyativ pou ke nou mete yo lekòl, sa fè nou gon plis pase yon santèn timoun ke nou mete lekòl, genyen ki pa peye ditou, ditou, ditou, ditou. Donk, finalman, nan sans sa, nou wè son bèl inisyativ kap byen mache. Alò pou kou yo, kòman? Repatisantach, sa m te ka di finansè yo fèt lè nou konnen apri timoun yo al lekòl, yo se yon santèn, pwofesè ap travay, finansè yo kote yo sòti, èske se nan dyaspora a oubyen se an antre nou menm ki pèmèt mwayen yo kolekte pou nou peye pwofesè? Bon, anfèt se toujou nou menm nan òganizasyon paske òganizasyon poko jwenn fon, poko jwenn lòt antite, lòt fondasyon, lòt òganizasyon ki bakòp nou, ki ban nou mwayen. Se toujou nou menm avèk sa ke nou genyen, sa k ka mete mil goud, sa k ka mete 500 goud. Donk, nou òganize nou pou nou ankouraje pwofesè yo lemwa. Paske pwofesè yo nòmalman yo toujou vin travay, lè mwa a rive nou pa kapab pa di yo anyen. Yo toujou vini. Donk, nan fason sa a. E nou poko jwenn mwayen ditou ditou ditou nan men swa gouvèneman swa lòt patikilye. Sof ke avèk zanmi ke nou menm nan òganizasyon an ke nou genyen, lè nou fè ti videyo nou pataje avèk zanmi yo, zanmi yo konn pataje pou nou, nou konn jwenn kèk moun ki rele nou e ban nou ti mwayen, yo konn ankouraje pwofesè yo. Men nou gen gwo pwoblèm pou nou kapab jere e pwofesè yo e se sa k fè nou mande avèk kèlkeswa zanmi, kèlkeswa moun ki ta wè nou, kèlkeswa antite swa nan leta sou swa lòt bò dlo, nan dyaspora ki ta vle ede nou, nou laj pou n resevwa patisipasyon yo pou yo pale ansanm, antre an kontak ansanm avèk nou pou n wè kòman yo te kapab patisipe nan travay la paske nou menm jèn nan Cogetiv se ede n ap ede sosyete a, se ede n ap ede Ayiti che nou an ki se manman nou. Kòman nou te ouvri aprantisaj yo malgre nou konnen timoun yo te fè yon pakèt tan pa al lekòl nan kesyon slogan Bwa Kale, kesyon ensekirite nan twazyèm sikonskripsyon an, kòman nou wè adaptasyon yo? Bon, pou le moman la se goumen n ap goumen avèk timoun yo paske timoun yo sot yon bann tan yo pa vin lekòl pandan timoun yo vin la yo bliye tout bagay tout bagay timoun yo bliye se rekòmanse nap rekòmanse ansanm avèk yo e se si nan twazyèm nan pa gen inityativ daprantisaj pou timoun yo e pa genyen lwazi pou timoun yo pandan timoun yo lakay yo yo wè ke se pwoblèm tire detanzantan ki te konn genyen donk se sa ki nan tèt timoun yo sèlman Donk sa vin bay anpil pwoblèm, timoun yo aprantisaj la parèt difisil, men pa rapò avèk nou menm ki la a k ap fè travay la nou ap eseye reprann yo paske pou ke nou wè timoun yo te kapab nòmalman aprann nòmalman. Mèsi. Mwen salye tout moun k ap gade videyo sa. Alò, mwen se Wilson Raymond, mwen se yon jèn k ap fonksyone nan twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens. Alò, mwen abite Fontamara. E nou, nan twazyèm lan, alò, nou wè prezans nou nan twazyèm lan kapab ede anpil moun avanse. Se yon nan rezon ke nou pran inisyativ pou nou kapab ede. e chak moun ki ap viv nan twazyèm nan. Alò, òganizasyon sa a ke mwen fè pati li menm nan, li rele Coalition des Jeunes pour le Civisme, ki gen pou sig Cojiciv. Alò, nou e pran nesans nan zòn sa a depi an 2017 ke nou menm e n ap ede sosyete a. Alò, premye e aktivite nou e se te ak granmoun yo ke nou te kòmanse. Granmoun ki aje yo, moun ki pa kapab, ki pa gen. Sòl, alò nou te nou souvan te konn prepare kit alimantè kit ijyenik e se konsa ke nou te konn ede granmoun sa yo avèk prepare anvlòp pou yo. Alò nou ede anpil lòt moun e nan sosyete a toujou sitou moun ki ki pa gen aktivite ke nou ede fè biznis pou yo ka pran swen fanmi yo e kounya la e. Nou fikse rega nou sou timoun yo. Poukisa? Paske nou wè ke sosyete a ap degringole. E sosyete a li dwe fonde sou timoun k ap vini la. E timoun jodi, granmoun demen, timoun yo se avni peyi a. Se sa nou souvan repete. Se youn nan rezon ke nou pran timoun yo alabaz pou nou fòme yo e pou nou voye yo lekòl pou ke nou ka genyen yon lòt sosyete demen. pou n evite timoun sa yo al grandi e sous ensekirite e ki gen nan peyi a, di mwens ki gen nan twazyèm sikonskripsyon an. Se nan objektif sa ke nou pran inisyativ la. Alò nou genyen e de 2017 a no jou e nou ap fonksyone nan zòn nan nan kestyon e ede moun e voye timoun lekòl. Alò nou kapab di ou nou parèt trè satisfè pa rapò avèk lansman an, donk ki jan sa ye? E wi, nou kapab di nou satisfè de lansman an. Anfèt, ou konnen sa n ap fè a se èd n ap bay. Anfèt, chak lè ke nou menm nou lanse yon aktivite, alò nou gen yon ansanm de moun. E moun yo tèlman nan bezwen, dizon, moun yo tèlman nan bezwen, alò Nou pa genyen pou nou satisfè tout moun. Nou sèlman kapab e satisfè enpe moun. Alò, nou konnen mwayen nou menm, nou pa gen gran mwayen paske se nou menm k ap fonksyone avèk lè mwayen di bò. Alò, se youn nan rezon ki fè nou pa ka touche tout moun. Alò, nou trè satisfè pandan ke nou reouvri pòt lekòl la. Alò, nou genyen plizyè dizèn timoun ki gentan. rive e genyen tou ki poko vini e nou kapab di pou lansman sa pou semèn sa nou kapab di nou parèt trè satisfè. Efektif lan konbyen li ye pou ane sa a? E pou ane a, ane pase fòk nou di w nou te a 110 timoun e ane a e la anndan e aprè ke lekòl la fin antre la nou te deja konte 85 timoun ki te deja prezan pou jodi. de inisyativ plizyè jèn pran pou kòm si mete lekòl aba pri pou fasilite akibisman nan lekòl la. Si m pa gen manman, m pa gen papa, se tonton m k ap ede nou, nou pa t gen ase posiblite pou te ede nou. Senfora, e timoun ki peye, gen timoun ki pa peye Senfora k ap ede nou. Nan ki klas ou ye? M ap fè sizyèm ane. E eske ou, koman ou wè aprantisaj la e eske yo byen aprann nou, yo byen travay? Wi nou byen travay. E ou espere wap bay yon bon rezilta? Wi. Ki mwa nou panse ou ka fè? Yon 7 ou 8. Alò e di nou. Kòman yo ka fè mwayen pou nou tou si yo jwenn yon moun pou yo fè ede nou nap di mèsi. Mwen felisite nou bon siksè e bon kouraj. Frèz e sè byen eme genyen Lunata ki anonse biwo transfè yo pral fèmen. Inyon nasyonal sou ajan transfè Ayiti anonse biwo transfè yo pral fèmen tanporèman sou tout teritwa nan jou kap vini la nan lide pou pwoteste kont desizyon Bank Repiblik Dayiti pran nan sikilè 114 tirè 3 nan atik 1 tirè 4 ki egzije ajan yo negosye 30 pou san ranbousman yo resevwa an dola ameriken eksklizivman ak yon entèmedyè chwazi par brh nan yon korespondan ki pote dat 16 janvye 2023 adrese a gouvènè brh la Jean Biden Dubois Lunata afime desizyon sa a pote prejidis kont enterè antreprenè yo e koze yo pa fini la, donk frè e sè byeneme sa vyole dwa yo e non sèlman sa tou sa vyole dwa yo genyen pou fonksyone lib e libè. Lunata di 30 pousan yo resevwa se li k pèmèt yo fonksyone e kouvri depans chak jou donk pa t kesyon pou yo separe l bay. Antouka, bagay yo konplike. Medam, madmwazèl e mesye, nan wikenn ki sot pase a la, fò m di ou, anviwon yon douzèn kidnapin fèt sou Dèlma a, nan Laboul, nan Kafou, nan Bourdon. Pami yo, ebyen fò m di ou genyen Mike Mercier ansanm avèk madanm ni, yo kidnape nan Dèlma 31, nan Kafou gen yon pastè ansanm avèk tout madanm ni, Yo kidnape fanm di ou to kidnapin nan rekomanse monte anko nan peyi dayiti se tou swit apre anbasadè kanada Bob Rae anonse nan nasyon zini gen anpil anpil chans pou yo pa voye militè nan peyi dayiti men l konseye peyi alye yo pou kontinye travay pou wè koman yo te kapab jwenn solisyon kriz la donk mesye yo pa sispann vide lwil sou dife a yon fason pou ke Lentènasyonal wè gen enterè pou yo voye militè nan peyi Dayiti vin kraze gang yo. Fò m di ou aprè 4 polisye fin mouri nan jou pase yo nan komin Petyonvil, youn disparèt, ebyen Premye Minis Ariel Henry te vizite Wo Konsèy Lapolis la pale avè yo, pase men nan tèt yo. Donk aprè aksyon sa a, anpil polisye fache, anpil polisye kite enstitisyon an e non sèlman sa tou anpil ansyen polisye Pa rete endiferan pa rapò avèk aksyon sa e denonse sa, frè e sè byeneme, pou plis detay ann tande deklarasyon yon ex polisye. Boom! Wè videyo sa a? M ap adrese l dirèkteman avèk Wo Kòmandman Lapolis lan ensi ke Leta Ayisyen. Wo Kòmandman Lapolis lan ban m alavwa avan. Premye bagay m gentan konnen w pral fè la a, Aprè lanmò nèg sa yo ki fin pase nan Petyonvil lan, m gentan konnen ou pral aranje kò w la, ou pral fè de twa jounalis vini, ou pral fè de twa kameramann vini, ou pral vini avèk alo lapolis, epi w ap pase nan komisarya pi vi, w ap fè yo filme, fè chobiz, bè fè ti patwouy, epi ou pral, ou pral, m konnen nou pral ouvè bouch nou, nou pral di lapolis repran kontwòl la. Avèdi e konsa bagay la te konn toujou ye. Chobiz. Pandansetan, zewo bandi mare, zewo bandi stope. Kòm dabitid. Oh ok se konsa bagay la bon e ou k doma jan ou konn jan e ou k pou eksplike men ou k te nan la polis se konsa bagay la fèt a vè di la bandi yo ret kache anba raje nou pral fon tounaj eehh danje pou le peyi. Nou pral fè chobiz kwè e fim nap filme kwè e fim nap moute bagay fè penetrasyon fè tout bagay epi tout moun konn reyalite a deja. E m ap pale de rekòmandman. E pi tout nèg gen tan konnen ke n ap vini depi nan maten. Gwo chèf, lè m pale de gwo chèf e pa nan lapolis la non. Nèg gouvènman an ap gen tan rele yo, ap di yo tande non m pral voye ti egare yo anlè a la. Rale kò nou, y ap vin fè kèk imaj pou yo te ka di lapolis repran kontwòl la. Men mesye m p ap ba nou manti bagay sa demonstrasyon sa nou fè l twòp. Nou pral refè l ankò. Pliz, ban m fim nan yon lòt jan. Paske mes non. Epi sa w tande a la, avan menm premye semèn mwa de fevriye, n ap bay ti kat la bonè bonè. Ayayay. E toujou mes non, lè nou fin fè yon masak sou ajan yo. Epi n ap annik vide, n ap annik bay chèk la bonè bonè pou n bouche je nèg yo. Epi malerezman nou gon, nou gen plizyè polisye souf nan tchou, nou gen plizyè polisye sousou, nou gen plizyè polisye grangou k ap bliye imaj frè yo. ki t ap benyen nan san yo jounen jodi vandredi a. Depi yo ba yo ti kat, depi yo ba nou chèk, bonè bonè, nou tou bliye frè nou yo ki t ap benyen nan san. Epi y ap annik di lapolis repran kontwòl la. Epi apre yon mwa, apre 2 mwa, menm bagay la repwodui. Y ap resèvi nou kòm kobay ankò pou yo antre yon lòt dosye ankò. Paske Ayiti se dosye rantre dosye. Chak lè yo bezwen rantre yon dosye, yo itilize lapolis. Tout moun konnen l deja, dosye Evelyne Sincère antre dosye Sissi Sébastien. Dosye Mèt Dorval antre dosye Evelyne Sincère. Dosye Swat antre dosye prezidan. Tout moun konn reyalite a deja. Tout moun konn kòman li ye deja. Yo itilize nou kòm kobay. Yo voye n al mouri anlè a. Pou yo fè pèp la bliye dosye si komisè gouvènman an kouwone Ariel Henry kòm wa. Epi yo itilize nou kòm kobay. Kòm etan done ke Ayiti pa gen jistis, pap janm gen jistis, paske moun ki la ki pou ta bay jistis yo, yo di w se avèk 2 grenn moun sèlman yo rete, se avèk Jezi Kris epi Ariel Henry. Kidonk ou gentan wè, jistis pa garanti. Men mesye m pap ba nou manti, jounen jodi an. Jounen jodi an, si nou gen bon sans, nou ka wè sa k ap pase a. Palè Nasyonal pa menm sen minit avèk Vilaj de Dye. Konbyen fwa nou janm wè Vilaj de Dye ateri sou Palè Nasyonal oubyen voye yon bal sou Palè Nasyonal? San li desann ri dè kazèn, boum, ou tonbe Palè Nasyonal. Nou janm wè yo moute sou Palè Nasyonal? Ditou. Bèlè. Anlè tèt palè nasyonal. Konbyen fwa nou janm wè yon grenn bal file al tonbe palè nasyonal? Ditou. Kidonk, bòs lan e la li ye. M pa di kiyès ki bòs, men de manyè trè pwofesyonèl. Konbyen fwa nou janm tande nèg ki gen gwo biznis anba lavil yo, yo tire sou machin yo? Zewo. Kòm etan done ke Son Ekselans Mesye, m bliye non l, te di ke. Bon, ann pase, ann pran Vitelòm. Kòm etan done Vitelòm li menm tou te di, li menm avèk mesye Ariel Henry gen bon akontans, l al pale nasyonal jan l vle, l al sesi jan l vle. Kidonk, mesye, li gen bon akontans avèk Elbe tou, li gen kle bouda Elbe nan men l. Komisè Elbe fè prèv sa Vitelòm te di an, e pa manti. Monchè. Komisè Elbe map diw sa trè klè. Menm jan w te fèl nan Lamanten an. Menm jan w te fèl Gran Gwav lakay mwen an baz. Aranje w pou fèl kounyela nan kad travay ou. M pa bezwen di kisa. Lè sa m te piti. Aranje ou te fèl pou yon pati politik. Sou Stanley. Sou janjan, sou jaben yo ke wap sote wi. Paske ou wè la m vin gran, ou pap chanje vizaj mwen, men m te piti. Humm! Antouka, eeh! Gon bagay dèyè. Non, fò w fin ban nou rès detay sou dosye Frantz Elbé, dosye pati politik jan l te fè l, fè l kay Vitelòm. si yo pase tibè bò bouch ou, ou ka pale wi gason. Antouka nap vin sou do pye w. Frèz e sè byeneme byenvini nan Ayiti la repiblik dè koken e se sèl vòlè yo kap rete. Bon maten an byen bonè m tap tande yon konfrè, konfrè a tap entèvni sou lanmò polisye yo, polisye ki asasine. Konfrè a di se depi sou Ansyen DG pnh la ki se Léon Charles dezòd sa kòmanse, yo vin pa respekte polisye puiske aprè masak ki te fin fèt sou polisye yo nan Vilaj de Dye, yo pat sanksyone okenn moun donk kounya la bandi yo vin gon alèz pou yo ap touye moun. Men konfrè a bliye ajoute ti dosye sa. Frèzèsè byeneme! Raple w nan dat 12 mas la, lè polisye yo te tonbe nan vilaj, moun ki te responsab operasyon an, Carl Henry Boucher. Carl Henry Boucher sa, se li menm ki t ap kòdone, se li menm ki la pou bay enfòmasyon a la minit. Di men sa k te pase, men sa k ap pase, men sa k ap pase. Donk si gon pwoblèm tou se li yo ap rele. Polisye nan vilaj yo pran nan pyèj, rele Carl Henry Boucher ah ah Yo pa ka jwenn Carl Henry Boucher Lè yo poze Carl Henry Boucher kesyon sou dosye a, m te grangou m al manje M te grangou m al manje m pa t ka rete 5 polisye pèdi lavi yo Ou te grangou ou t al manje Apre dosye sa, yo pran Carl Henry Mete l nan izolman. Fantom 509 tan fè a lepòk te fenk ap monte pou m byen di. Espyonaj 18 es, espyonaj 69, espyonaj 17, 15, yon pakèt espe, espe, espe je ne se pa. Pran lari. Woy! Libere Kalanri! Y ap mande pou libere Kalanri Boucher tandiske. Lè polisye ap rele pou mande ranfò l t al manje. Libere Carl Henry Boucher. Diskisyon nan la repiblik e a lepòk nou te genyen Yanick Joseph. E konsa. Fi a fin fou nan la repiblik ap bobo lari se. Viv lib ou mouri! Viv lib ou mouri! Bon. M pa konn si l ap viv lib oubyen si l mouri jodi a bon sa me konsène pa. Carl Henry Boucher libere. Dènyeman an, m wè chèf lapolis la ap dekore l pou sèvis li rann larepiblik. Tu konpran? Sa se 1. Dezyèmman tou, pèp ayisyen gon lòt bagay pou konprann, nan dosye lapolis k ap mouri jounen jodi a, fòk ou pa bliye tou fason radyo tradisyonèl yo te konn fè pwomosyon pou gang a lepòk Jovenel te la. Gen yon jounalis nan Zenith ki di, li prè pou ede jwenn zam, pou ede jwenn bal ak lajan. Kòmanse rantre nan komisarya, pete bal, kouri dè polisye, N ap wè si lentènasyonal p ap vire je. Epi kèk tan apre ki sa ki pral pase? Anpil polisye pral mouri nan komisarya ak sou komisarya. Plis pase 17 komisarya atake! Ban m ti limyè. Sa fè 2 toujou se nèg opozisyon. An nan kontinye. Fòk ou pa bliye tou deklarasyon John Joel Joseph ki te di yon polisye arete yon bandi, yon polisye tiye yon bandi, foto w gentan rive nan baz, nan ki baz li rive? Tou sa se pwomosyon nou t ap fè pou gang yo. Konprann? N ap voye yo moute pwiske nonm ki la fò l ale n ap itilize tout mwayen nèt. Men mesye ou bliye nan politik tou nè pa pèmi. M ka ap fè politik ansanm avèk on moun m ka gen pwoblèm ansanm avèk fason moun nan ap dirije a men m pa ka gade nou ap pouse ap vide lwil oubyen e ap pwomote vyolans ap pwomote gang sou lapolis jamè demen si Dye ve se mwen k pral dirije fò m panse ak sa. Fòk ou pa bliye tou zanmi, Arnel Belizaire lapolis te aretel avèk yon asenal zam pil katouch. Yo liberel aprè pou kisa? Pou prizonye politik. E lè w tonbe nan Vitelòm, ou kapab raple w, Vitelòm eksplike li te chita ansanm avèk Frantz Elbe pou monte Fantom 509. Lapolis te arete Vitelom kap touye polisye jounen jodia se mesye sdp yo aktyèlman ki nan pouvwa ki te fè liberel. Tou sa tap fèt nan peyi dayiti se pou yon gwoup moun ki pa menm menm koulè ansanm ak nou nou osèvis yo. Se pou sistèm nan nou tout t ap travay jounen jodi a, men nou men yo, donk yo nan bèson jwa epi kounye a la n ap plenyen. Donk, si nou te fin chita nou chèche zam lage nan men ti mesye yo, nou fè pwomosyon pou yo, nou montre kòman yo enpòtan, kòman yo ekselan, kisa yo ka fè, kòman nou ka envesti nan yo, Si nou fin poupou, nou pa ka ap rele blan pou ap vin rale tè voye sou poupou nou, fòk ke nou gen kapasite ak kouraj pou bagay la ap rantre anba nen nou pou n bese pou n ranmase poupou a, menm jan n te mete zam nan men yo, degaje nou retire zam yo. E sa poko janm anyen non, frè e sè byeneme. Lè w al tonbe sou Aristide, Ou kapab raple w aksyon sa ki te pase nan Site Solèy? Yon polisyè, Christine Jeune, li di l pou l bay yon chèf de gang lamen. Se depi lè sa wi lapolis kòmanse degrade devan lè gang. Ki sa nou te di a lepòk? Men, fòk nou pa bliye tou, nan jou pase yo, André Michel te fè konferans pou laprès li tap di li fè revoke entèl li fè revoke entèl li fè revoke se Léon Charles ki anpeche prizonye politik yo libere se Léon Charles ki anpeche la se Léon Charles ki anpeche sekirite retounen Léon Charles se yon enkonpetan yon ti vakabon men si kounya Andre Michel fin retire l ranplase pa Frantz Elbe. Nou pa ka kontinye ap ban m Leon Charles toujou. Paske lè w retire yon moun pou enkonpetan se ke sa w pran mete nan plas li a se paske li konpetan. Se paske sa lòt la pat ka fè a li menm li ka fè donk kounya la si lòt la nan plas sa k pat ka fè a grenn sa pa ka ap pran sa lòt la pat ka fè a kòm ekskiz epi pou lap di se pa mwen menm se entèl tandiske ou te ranplase l paske l pat bon mais c'est quoi l'histoire? Nan peyi dayiti bagay yo toujou konsa lòt la nan pouvwa lap tete lap byen pase aprè l fin destabilize Epi l rive l pa ka regle yon merd nan peyi a, li kontinye ap di w se lòt la k lakoz sa la. Bon, ou mete l deyò, ou ba l koudeta paske l pa bon epi kounya la ou kontinye ap di se li k lakoz. Men se ou k la aktyèlman la, asime responsabilite w mon frè. Mè se sè Bien-Aimé, pa bò w isit, lè m di nou konsa, se la repiblik dè koken nou dwe panse se blag. Paske ou te fè revoke paske sa pa bon. Paske sa pa ka bay jistis. Sa pa ka fè sesi, l pa ka pran responsabilite l. Men, kounya la si w met moun pa w, ou pa ka kon tinye ap site non lòt la, se li k fè sa, tèl bagay, tandiske ou la. Ki sa w fè? Sispann pran lòt la kòm ekskiz, sispann lage responsabilite ou sou lòt la. E freze sè byeneme ou kapab wè sa kontinye ap repete nan peyi dayiti, ou ta kritike lòt la paskel pa bon, men ou nan pozisyon kounya la ou rive ou fè pi mal, pandan wap fè pi mal la wap di se lòt la k responsab tandiske se wouk la ou te gen plan, si ou tap batay ou te gon plan. Si w te bezwen koudeta ou tap jete l, ou te gon, ou te gen plan. Si nou ka asasinen yon prezidan, nou te gen plan. Men, ki sa k fè jounen jodi a, bagay la vin pi difisil? Sa montre ke nou pi kriminèl, nou pi mal. Fò n gen konsyans a tèt nou. Antouka, mwen lè m di w Ayiti se la repiblik dè koken, sèl vòlè k ap rete, ou dwe panse se blag. Byenvini nan Ayiti peyi spesyal. Bon, frèz e sè, m sezi. Gen bon gason toujou wi. Gen gason ki pap dakò twonpe mennaj yo. yon fwa non. Fanm ap koze avè yo bezwen drive yo sa w tande al debake nan radyo karaibi pote plent pou fanm nan wi bon sou kòm manti gade videyo sa. Li delete post lan? Wi li retire l. Enben ok. Enben dakò al chita al antann nou epi poun pa poun pa nan pale anpil. Li pa renmen fi a? Li pa renmen ni. Non pa se non non non non pa. Alò fòm di sou sou son son bèl matmwazèl donk li anfòm. Bon ou sèlman pa renmen. Sak pase w? Li fò de jès. Gen fi ki pa koze dirèkteman avèk yon gason. De jès oubyen gen de bagay kòmsi moun nan ap di, l ap apwoche vè sa. Rezon ki fè m te yon ti jan trè lèd ansanm avèk li, paske s on moun m te ka ap di nou te tèlman alèz, men se pa nan sans kòmsi relasyon fi ak gason, men se. Bon bon bon zanmi m donk m te gen di lè mennaj mwen pral mennaj mwen te sendomeng donk m konn oganize ti fèt mwen donk se li menm ki konn vini lakay mwen donk real griyen dan avèk mwen tou sa donk pa gen pwoblèm Jisteman men se paske l alèz avè w ki fè l ka koze avè w li petèt paske gen moun ki renmen moun sur le tan. Gen moun ki renmen moun sou letan, le fè ke nou alèz, donk nou gen de pwoksimite nap nap devlope, nou menm pa nan tretman avèw Johnny. Wè Johnny di mesye dam dat li alèz avèm bari m avèl mwen menm. Wi, gen moun ki renmen moun sou letan, petèt le fè ke lap aprann konnenw, li vin devlope yon santiman pou ou, sa fè petèt li apwoche w, Mawozo mawozo alò pandan l ap manke m dega mwen menm m te di l m di l de bagay trè deplase donk menm vin a m te santi m on ti jan tris paske m di s on fi m pa t dwe di l tout bagay sa yo donk alò kòm li pa janm kontan pou fè byen donk mwen m prezante l eskiz mwen avèk tout fanmiy li mèsi ok donk e Antouka kenbe la garçon la fidelite pèp ayisyen eeh gen gason k fidèl men tèt nèg la tankou tèt pano solè tèlman l klere wi mezanmi 5 ans damou oh my God gen moun ki gen lafwa donk menm si w wè bagay yo difisil pèp ayisyen Toujou gen bon gason. Rete fidèl ma sè. Rete fidèl w ap jwenn grenn pa w la. Antouka, jan m toujou renmen di l, Ayiti diktatur, lapèl dè zanti, Ayiti demokrasi, la repiblik dè koke, sèl vòlè yo k ap rete, ki viv ravèra, ki mouri akakara. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon. Mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondje. Paske se l menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante. Bonjou, bonswa tout moun. Non pa m se Fouco. N ap kwaze nan lòt videyo. Orevwar, a la pwochèn. Bizou bizou, one love.